Wap ri mete nou non. Nou pa kapab ankò. Chak kote nou dòmi nan lari a, yè zòn nan son kote pou nou dòmi. Yo kanonne nou kout wòch. Polis yo kanonne nou kout wòch nan kote nou kouche a. Yo rale bagay gaz la, yo gou ankò. Kounye a, tout nan lit nou la, nan fè konsa, nou pa konn sa pou nou fè. Nou egare, nou tounen moun fou. Boul chaje pa kanpe, nouvèl yo anpil, nou chaje koule kba. Bonjou bonswa tout moun, mèsi pou konfyans e mèsi paske ou chwazi tande nouvèl yo sou gwo rezo a, pa bliye rete ansanm avè n, konekte, pataje, abòne, plis nouvèl ap vini detanzantan. Sistèm jistis la pouri pa poze m kesyon, se sa Theriel rakonte jodi a, kote l fè konnen plizyè komisè polis, senatè, jij nan koripsyon e l konfime Jean Renel Senatus, Zokiki, pa ta dwe reprezante n nan anyen nan peyi a kòm kwa moun k ap pran lajan nan men bandi. W a sezi tande Vitelhomme achte machin, kay, bay anpil komisè, dosye yo anpil e sa pral fè anpil moun met de men nan tèt ap reflechi kouman yon senatè, depite ou ankò majistra ta ka fè nan konivans kote se bandi kap achte machin oubyen fèl kado yon moso tè. Jacques Lafontant, Etienne Mercier, Juge Bernard Sainvil ak lòt ankò, nouvèl sa a bay kè sote selon sa tout rakonte. Rete la, poko ale, enfòmasyon ak lòt pou jounen jodi a, se pou koulye a la kote nou aprann lapolis atake Izo e nan zòn Petyonvil la tou se rad mare sitou nan pò Lafito Anpil kout bal ap tire kote bandi ap toke kòn yo ak lapolis. Sonje abòne pou ap resevwa tout nouvèl yo sou chanèl pa w la e pa bliye nouvèl ak lòt detay yo se kounye a la sou Sofia TV 83. M pa di w gon pakèt nèg la. Gen nèg ki ki responsab inite nan pnh. Gen nèg ki ansyen dwayen nan kwadèboukè. Gen nèg k ansyen komisè, gen nèg ki komisè gouvèneman. Gen nèg ki gwo chèf nan palè nasyonal. Gen nèg k ansyen minis. Gen nèg ki ansyen konseye prezidan. Se Vitelòm ki ba yo tè wi. Gen nèg se vwazen Vitelòm yo ye, yo ret menm kote, yo ap manje ansanm wi. Tizo etsetera nan menm kote, nan 60 la anba a wi. Nan swason. Nan swason wi, nan swason, sou do mòn. Se tout, sa di lè w vide lè w ap fè tout chèlbè l ap fè la a, se paske l gen yon asirans wi de sa l ap fè a. Gen yon pakèt nèg nan sistèm jistis la an Ayiti, se Vitelòm ki ba yo kote pou yo dòmi wi. Ki ba yo tè, ba yo kay, tout bagay wi. Gen nèg Vitelòm bay machin. Tete kap pale ak peyi a. Gen neg la m konnen vitelom ba yo machine pou yo fonksyone wi. Senatè Jean Renel Senatus m swete w ka kenbe ti koze sou Eradi w la ok. Donk Lamarre Belizaire paka nan sistèm nan. Rosenbert paka nan sistèm nan Lamarre Belizaire li paka la. Menm jan a zanmi Kwadèboukè a li paka la. Nèg ki te di li e e gade m bliye non misye Esaïe Pierre Louis li paka la. Li pa ka la paske nèg sa yo pa kapab ap vin di o e jenn gason misye ye, on nèg ki trè ba manti! Depi misye te wè non Vitelòm nan yon dosye fò l te fè retrakte sou li. Paske Vitelòm s on kidnapè de o ran, pwisan kidnapè, kriminèl. Sa di kèlkeswa nèg ki serye depi yo te wè non Vitelòm sèlman parèt, retrakte. Sa di pa vin pran m la w vin di bon moun ou ye, bon moun nan kisa? E map mande jij Koman mouche rele majistra eeh Souvni Jeanty map swiv ou Dayè ou son nèg ki ki viktim de malandren sa yo deja Map swiv ou pa gen pwoblèm Genyen la Marie-Lise a ki paka la nan sistèm nan deja Genyen Etienne Mercier. Etienne Mercier wi. Incroyablemen vre. Gen jij Bernard Sainvil. Kelke swa lè gon refom jidisyè nan peyi an, Bernard Sainvil pa ka ladan l. Pran sa m di w la fè tiktok avè l. Nenpot lè gon refom jidisyè an Ayiti serye, Bernard Sainvil pa ka ladan l. E si w bezwen evidans pou sa m di w la, kontakte m an prive, di m TT, m ta renmen yon ti detay plis sou sa. M ap di w men sa m konnen de Bernard Sainvil. M klè sou sa m di w la. Lè gen yon refòm serye nan peyi an, jij Bernard Sainvil pa ka ladan l. E w wè misye? Li konn tout fasèt nan sistèm nan paske se la l leve la l grandi nan sistèm nan. Se peyi n ap fè. Se swa n kraze Ayiti nèt oubyen n ba l vag. Se peyi n ap fè. Bernard Sinvil, Jak Lafontan, jij Jan Mara Edwar nan Pòdepè. Jou gon sistèm serye, gon refòm jidisyè kap fèt, mesye sa yo paka ladan l. E se tete k pale ak peyi a. Si n vle na konprann. Kounya pou wap pale m de jistis epi w genyen Bernard Sainvil, ou genyen kòman mouche rele Bredy Fabien, Lamarre Belizaire, Rosenbert Lafontant, Etienne Mercier. Jean Marat Edouard kiyès chaje toujou wi hein kounya se pou wap pale m de jistis komisè gouvènman kwadèboukè a epi nap pale m de jistis mesye e sou blòf tou ye. Jou gon minis jistis ki sou travay gon seri de nèg nan sistèm sa a map mande pou mete yo sou kote an atandan. Mete yo kòm si a leka. A yo twò prezan, yo twò konn sistèm nan. Map di yo on nèg tankou w pa poze m kestyon aprè m fin di sa. Men m di w son tyèk nap fè paske sistèm nan malad. Wè Rosenberg gentan kouri. Misye gen plis pase 17 an nan sistèm nan. Kounya li aranjel e yo di li vin kache Etazini la a wi. Map tcheke sou li. Paske nèg sa yo fòk FBI, fòk, fòk Etazini lage nan degwenn nèg sa yo, depòte yo Ayiti al pase mizè wi. Paske atansyon, si wap pran kòb nan men bandi pou libere bandi se bandi ou ye. Pep nwa sa bouke kriye ye. Epa ap kraze ayiti epi vin kache etazini li pa nòmal. Gen yon seri de nèg m tap mete yo sou kote. Rosanbè Maron li menm. Sa di misye deja li menm li paka nan sistèm nan ankò. E je nou la je n kale pou n veye nenpòt nèg k ap vin rantre an misyon nan sistèm nan menm jan ak Lamarre Belizaire. Nèg sa yo pa ka janm nan sistèm nan ankò. Se kite Lamarre kote l ye a, byenke l te sipoze son kote yon machin pa frape l men se kite l kote m te kwaze m te wè misye chita son ka yon bagay yon kad Eeh m wèl chita nan gwosè vant li lap bay vant li van l pa wè si tete atè a li pa konn si nèg mawon te atè a misye pran yon kat li chita sou li l kwaze 2 pye li epi ti mayo l sou li lap bay lestomak li van chalè nan degwenn li ou konprann tande sa e l pa gen klimatizè e pa menm reyalite a ou konprann fò ou kòmanse wè wè paradi a sou tè a Voltaire di sa wi mwen wè lanfè a e sou tè a li ye tou. Sa w fè se li w ap wè. Genyen 3 eleman 400 mawozo ki tonbe yè yè aprè midi bò ranch lan. Nèg sa yo, yo te pote boure sou yon nèg ki toujou ap chache move je. Je pa bezwen de definir l'identité de la personne qui les a tués men fò m di nou ke ebyen 3 ti mafya sa yo, yo kite vyann yo atè a. Paske nèg sa yo te pote boure mal. Enben sa w tande a la, bang bang bang, yo mete bagay nan kòlèt yo, paske se nèg ki t ap vòlè, ti vòlè atè, ti vòlè, nèg ki vin fè kou, ebyen sa sè mal pase pou eu, ebyen yo kite 3 kadav nèg sa yo atè a. Nèg sa yo te sou yon moto Dayan, yo sot fè yon kou, epi sa w tande a la, yo retwouve yo nan move moman, yo mete bagay nan men yo. Pa bliye m di nou, le fait de dire yo, m pa bezwen di kiyès, men se. Quelqu'un qui est armé c'est un chef ki li menm vide nèg sa yo atè. Nèg ame Gran Ravin repran depi maten dimanch 4 desanm 2022 an ostilite yo nan katye Kafou Fèy nan Pòtoprens. Abitan yo nan Kafou Fèy, notaman Savann Pistach, katye ki reveye jounen dimanch lan, anba gwo rafal bal, daprè yon abitan nan zòn nan. Moun sa yo bezwen yon lòt espas pou yo rete e nèg ame yo tou yo menm y ap chache espas pou yo kapab etann tèritwa yo. Pandan jounen an, yo boule plizyè kay, daprè sa anpil moun fè konnen e nou gen kèk ti videyo tou. Fò n di ke ta dan lajounen, bal te kontinye ap chante alòske DDO 1 mande ranfò. Depi maten, sa te pran tan pou li te kapab rive. Depi kèk tan fò n di ke genyen yon ostilite antre lèzòm de Gran Ravin e moun ki abite Savann Pistach e Kafou Fèy. Poze tèt nou kestyon, Moi je suis pas d'accord. Ekoute, popilasyon an, li pa toujou anfas bandi yo. Se de bandi ki anfas bandi. Si lèzòm de Gran Ravin yo vize Savann Pistach, yo vize Kafou Fèy, Sa vle di kisa? Si nèg yo bezwen pran tèritwa yap just vini an granmoun yo pran tèritwa a. Men si yo konnen gen yon opozisyon se la l pwoblèm. Sa vle di, di tèt nou ke kèlke pa gen gang nan kafou fèy, gen gang nan savann pistach. Eske nou konprann? Donk jounen jodi a la a, popilasyon an mezanmi m pa konn kisa l fè lap peye. Gade kòman bagay yo te rèd. Anpil dife nan kay moun yo e anpil moun pa konnen ki kote pou yo ale. Nan minotri Dayiti ki okipe depi kèk jou pa bò kote nèg ame. E nèg sa yo, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, se ta gang Izo yo. Blende yo ap eseye deloje Ak kout rafal zam otomatik, endividi ki gen gwo zam nan men yo ki anpeche sektè prive a fè la reprann aktivite li nan blòk sila. Nan Kanaran, genyen towo yo rele Jeff lan ki ap reziste ak pwisans de feu 5 blende ki deja libere nasyonal nimewo 1 an e ki ap avanse pwogresivman nan espas fonksyonman ak evolisyon malfektè sa yo. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, pa bò kote popilasyon an, plizyè bandi yo menm mòtèlman blese e lapolis li de pli zan pli detèmine pou kapab rapousib ak mouvman sila a, rapousib nèg sa yo, mete men nan kòlèt yo, nèg sa yo k ap simen dèy nan mitan popilasyon ayisyèn nan. Tout moun konnen sa ki te pase sou wout nasyonal la. Bandi. ap vòlè kamyon, vyole fanm, masakre plis pase yon dizèn moun nan kabarè. Yo bloke depi kèk mwa tout aktivite ekonomik. Malgre tou sa, Lapolis Nasyonal Dayiti ap degaje l pou fè sa l kapab. Inite espesyalize yo sèmante y ap pasifye Kanaran jiska Kabarè kòm premyè etap yon plan yo vize egzekite. Òm dafè yo. Vrè viktim blokaj nan Kanaran, sila yo k ap soutni de prè ou de lwen bandi yo, gen kont a rann. Bagay la p ap rete konsa. Sonje m te toujou di nou gon batay sou papye k ap fèt. Si lapolis rantre sèke lapolis vle jwe wòl arbitre. Men batay nou wè kap fèt nan blòk lafito, minotri, son batay gran nèg a gran nèg. Son batay pou por, men ki finalman envite bandi, peye bandi pou bandi kapab regle batay sila. Pa bliye pèp site solèy se pèp li ye Fò yo bezwen pouvwa Yo chache tout san Pou yo al jwenn vòt Ann tan site solèy Pa bliye yap fè nou soufri Nap pèdi pitit nou N pèdi mari nou N pèdi sè nou N pèdi frè nou N pèdi fanmi nou Fò yo bezwen pouvwa Site solèy kanpe Sèl sa map mande Leta ayisyen Voye Jesi fè pwouve solèy la paske nou pa kapab ankò nap mouri grangou nap mouri swaf dlo nou pa gen kote poun pase lè mi menm se pi mal tanpri fè vwa nou pase mèsi radyo politik mwen mande jistis pitit mwen mouri kay mwen boule m pa gen kote poum rete. Peyi dayiti pa gen leta vre si te gen leta si ann ka vin fè nou kalite avi sal ban nou 200 dola 300 dola polis yo kenbe nou yap bat nou yo ban nou gaz yo bay yon pitit yon pitit anm yon kout fè nan je yon polis ki bay de je li tap pete tifi a tonbe atè li pou poze se dlo vide sou li mwen menm mwen fin granmoun m pa ka m pa vle se manje. Manje a son pa Mwen men se kote poum rete Ou konprann kay mwen boule yo tiye pitit mwen mpa jwenn ni poum anterel et a ki kòb mta pral anterel mpa gen lajan Nan kisa pitit ou a te mouri? Tire yo tirel Kibò? Nan gè a Nan gè a site soley la Sou tè kote kay mwen boule a Li mouri Mpa gen kote poum rete mpa gen kay menm mpa gen kote menm ni mwenm ni pititem nan Nou pa gen kote poum rete mpa gen pitit ki pou edem 2 sèl pitit mwen genyen 2 ti piti yo ye. Konprann mwen fin granmoun, se mande yo konn al mande bò 2000 lan, gen de fwa jèn gason bat yo lèm grangou pou yo pote yo bagay pou mwen, gen de fwa e ti graton mason manje yo ba yo, yo manje nan ti graton yo pote ti kal pou mwen poum manje tou, m santim pa kapab ankò mezanmi, nou tout la ap peri, nou pa gen kote pou nou rete, nou anwo a yo ban nou gaz, depi yon fi mouri, yon lòt fi 2 pyel kase, men sa Anne ban mwen an, m ale nan meri a yo pousem tonbe sou bouda, son moun ki levem, m tounin ankò yo pousem ankò. Kounya la m tounen m vin lakay m vin lakay mwen m vin chita la mezanmi men men kay nou kounya lakay nou e lari a wi lakay nou yo pa menm ret nan lari a nou kanpe la polis yo ban nou gaz yo di nou ale preske figou la bann langyèt manman nou ale bann fatra men mezanmi lè yo bezwen pouwva yo di se moun site solèy ki pou kanpe ki pou ba yo pouwva lè moun site solèy fin ba yo pouwva yo fin gran nèg yo fin gen lajan gran manjè yo moun site solèy pa gen valè devan yo majistra debite yo. Ou se moun pa yo, ou kounya la ou pa sanble yo ankò. M mande jistis pou peyi a, m mande jistis pou pèp la, pou nou sa ki nan lari a la, k ap pase mizè, y ap ban nou gaz maten, pitit nou mouri, mari nou mouri, fanmi nou mouri, rach nou, jenerasyon nou mouri, gade eta nou la nou tout sa yo la, nou pa kab, mwen m gade eta m, po vant mwen kole a do m, m pa kapab, nou mande jistis, jistis anmreyy! Nou pa kapab ou konn pa gen kote poun domi Ann di lapolis yo konsa ee ou konn kabrit nou ye konn bèf nou ye pouse nou ale touye nou. Gwoup nèg ame k ap opere nan direksyon sid antre Pòtoprens ki bloke depi anviwon 17 mwa anonse pa twò lontan nan mwa desanm sa a yon sese l fe kote moun 4 depatman jewografik peyi Dayiti, Sid, Sidès, Nip, Grandans ak yon bon pati nan depatman Lwès ap kapab travèse Matisan san kè sote, se yon abitan nan zòn nan, jounalis Yvener Sylla Phanor ki jwe wòl medyatè ant gwoup ame yo ki fè anons lan. Nou chita ansanm avèk yo, n ap pale ansanm avèk yo la a, nou ka sèlman di popilasyon ayisyèn nan, ou menm ki nan dyaspora a, ou menm ki anvi rantre al wè moun ou nan Sid, nan Nip, Grandans, Sidès, nou pa ka ba w dat. Men nan jou k ap vini yo, nan jou k ap vini yo ki pa twò lwen, aksè matisan an, kèlkeswa lè l ye a, yon moun ap sikile libreman nan twazyèm nan. Mesye Fanon presize tou y ap travay pou lapè sa a kapab renye sou tout etandi teritwa nasyonal lan. Se lè mesye yo di m, Fanon, e pa sèlman twazyèm nan non, pou n libere. Se tout peyi ap gen sekirite. Gen lòt mesye yo konsyan. E lè w pran ti lapli Izo, ou pale de je pèp, lè w pran Krisla, ou pale de je nèf. Nou ka konprann sa sa vle di pi devan. Nou ka konprann ki sa n ka jwenn nan men yo pi devan. Ann ankouraje travay sa a. Mwen m vim an je libre. Ou mourir, se pou lapè renye anndan twazyèm nan, pou lapè renye ann Ayiti, antanke fis machan Desalin lakay Desalin. M panse nou konprann. Se tout antre Pòtoprens ki paralize akoz nèg ame yo, keseswa Kwadèboukè ki nan direksyon ès, Kanaran direksyon nò, Matisan direksyon sid ak Laboul direksyon sidès